Nou fè gato, nou fè cookies e nou fè macaroni à la crème de poulet e nou fè poulet pané. Bon mwen santim trè chak. Nou fè diri nwa, nou fè aux ecrivit e nou fè diri national. Mwen santim trè satisfè de kou an e mwen menm e mwen menm mwen santi ke mwen pap ka jwenn yon kou konsa ankò. Mwen santi ke se pi se pi bon bagay Maggi fè pou mwen paske lè lè Epi menm ale vann ayè, o eksteryè, men pa gen pwoblèm pou w ta fè sa isit ke w gen mwayen. E nou menm, pèsonèlman mwen menm, mwen ta vle pran angajman, paske mwen se, mwen se yon tretèz, mwen fè sèvis tretè, depi m gen kòmand m ap rele yo, nan sa mwen rantre m ap peye yo kòrèkteman, e yo menm tou m ta toujou renmen swete se ke restoran ki bezwen moun pou travay paske mwen transmèt yo ase pou yo travay, e konsa tou menm nan sipèmache yo, ale fè dè goute espesyal. Gal, ale ba yo goute, fè goute, jis ou kab jwenn posibilite pou yo lanse yo nan mache an vrèman, sou le marché.